N ap eseye kenbe kanmenm. Nou pral pale w de dezyèm tranch manifestasyon an kote ke genyen dè zimaj ki make nou anpil. Imaj kote ke militan ou byen manifestan ap monte poto elektrik pou al dekwoke e afich referandòm konstitisyonèl, boule yo an kelke sòt. M ta kapab di se son dè zimaj ki kapab make nou. Men imaj ki kapab plis make nou. nan manifestasyon jodi a la a, se ke genyen 2 militan ki yo menm moute kèk poto elektrik kote afich referandòm konstitisyonèl la kwoke, akwoche an kelke sòt, ebyen pou yo kapab retire yo, chire yo, boule yo. Men gen 2 videyo ki pral make ou anpil nan kad emisyon sila a, videyo kote ke genyen 2 ajan de Ludmo ou de Simo ki yo menm prezan e ke devan yo mesye yo menm ap chire bandwòl yo, y ap chire afich yo, y ap monte y ap dekwoke afich sa yo. Eske sa ta vle di an kèlke sòt ke fòs de lòd yo, yo vle lave men yo nan dosye sa? Yo pa konnen anyen nan sa ki gen a wè ak referandòm konstitisyonèl la? Dezyèm analiz la nou ta kapab di, eske mesye sa yo yo menm tou oubyen mesye dam sa yo, yo pa pou referandòm konstitisyonèl la? Ebyen, se evidan pou nou kapab gade epi n ap rann nou kont. Vil pwovens yo, keseswa Pòdepè, Gonayiv, Kapayisyen, Fòlibète, Ench, Pòtoprens, Jakmèl, Miragwàn, Kay Jeremi, pou pèp la al devan biwo Innops yo, nan devan delegasyon yo, pou yo manifeste kont referandòm yo e sitou Innops. Gen kob sa nan men. Konsèy elektoral la poko rive nan nivo latibonit? Nou pa janm wè sa. M pa janm wè sa ni biwo. Men. Si ta gen evantyèl aparisyon. Se moun inops yo pou pèp la soti al manifeste kote yo ye a. Paske referandom la li ilegal. Konstitisyon an di ou pa ka fè referandom. Donk mwen reprann apèl solanèl la tout pèp ayisyen. Devan tout biwo UNOPS yo pou pèp la al manifeste. Pèp la gen dwa kanpe kont deba y ap fè sou konstitisyon an paske yo pa gen dwa fè l, li antikonstitisyonèl. Fè sa vit! Jovenel Moïse pa prezidan depi 7 fevriye 2021. Jovenel Moïse se yon ravisè politik. Misye tèt dwat nan kesyon referandòm ni an, paske misye konnen li tèlman annafè avèk leta pa rapò a tout zak de kòripsyon li responsab nan peyi a, tout kòb li vole nan trezò piblik, epi tout krim finansyè avèk krim de san ki fè ke li antete. Misye wè se sèlman la diktati ki ka kouvri l. Misye wè se sèlman chanje konstitisyon an ilegalman kont volonte pèp la, pèp ayisyen an, pou l kenbe kowonpi kriminèl yo opouvwa ki ka kouvri l yon fason pou l ta pou l pa ta janm rann kont devan lajistis. Men nou di Jovenel Moïse se byen konte, mal kalkile. Byen konte, mal kalkile ankò, byento misye ap genyen pou l konparèt devan jistis peyi a pou l ka rann kont de tout zak malonèt li fè yo. E ou wè kòb yo depanse nan zafè referandòm sa, Jovenel Moïse avèk tout akolit li yo ki nan CEP a sitou, yo genyen pou yo vomi kòb sa bay pèp ayisyen. Paske nil par dan le bidjè nasyonal pat genyen previzyon. Pou kòb al depanse nan yon bagay ki rele referandòm ke konstitisyon an li menm li entèdi fòmèlman nan atik 284 tire 3 li. Mèsi bokou. Yon alizyon rapid a peyi Chili. Ou sonje Ayiti avèk peyi Chili te ranvwaye ladiktati nan menm ane an 1986. Men Ayiti te pran devan Chili sou le plan demokratik. Paske dè 1987 deja Ayiti. Akouche yon konstitisyon demokratik ki pou pèmèt aske pèp ayisyen an li viv dan la dignite e pou inegalite sosyal te fini nan peyi a. Chili jiska prezan se konstitisyon Augusto Pinochet la, konstitisyon diktatoryèl la ki an vigè. Se kounye a yo menm yo nan demach pou yo chanje l. Men yo fè yon bon demach demokratik kote tou dabò yo fè yon eleksyon. Yo mande pèp la èske l dakò pou chanje konstitisyon Augusto Pinochet a. Pèp la reponn wi. Jodi a m nan manif lan, se pou m apiye revandikasyon pèp la, asavwa di non a referandòm nan, e dezyèmman, denonse karaktè abitrè referandòm nan, twazyèmman se denonse klima densekirite k genyen an. Fò Jovenel Moïse konnen ke 27 jen, Y aura pas de référendum. Y aura rien le 27 juin. Bon bagay, fò Jovenel Moïse konnen ke referandòm sa l vyole manman lwa peyi a. Paske 284.3 a entèdi referandòm nan. M pa ka avoka, militan, k ap defann dwa moun pou m ret chita lakay mwen. Donk jodi an la, mwen vin eksprime ralbòl mwen pa rapò a teni referandòm sa. Mwen vin eksprime ralbòl mwen pa rapò a ensekirite. Mwen vin eksprime malbon mwen pa rapò a prizonye politik pou ka jije. Donk m espere ke tout popilasyon an ap foule beton an e tout moun nèt mwen envite nou vin di non paske li lè li tan pou Jovenel Moïse konprann se pa bèt l ap dirije, se moun l ap dirije, se sitwayen l ap dirije. E an dènye lye. Ou konnen nou menm kòm avoka, depi gen manifestasyon, gon ansanb de avoka, gon ansanb de estrikti dwa moun ki toujou la. Depi yo ta arete yon militan, nou menm nou prè pou n fè entèvansyon, kèlkeswa kote li an, e kote li a. Nou pral libere militan an gratitman, e n ap toujou pran di pou tout moun nèt. Donk, pèp ayisyen an. Foule beton an pou n di Jovenel pa gen referendum. Mèsi. Avan m kòmanse, 10 an avan sa, lè se 18 me, nou konn wè ti nifòm nan, ti moun a inifòm nan lari ap fè parad avèk drapo ble e wouj nan men yo toupatou nan peyi a. Nou te konn wè yon bagay ki rele kòdonè, diferant inite avèk diferant drapo ble e wouj nan men yo ap fè parad nan lari. 10 an aprè phtk pran pouvwa a, bagay sa a pa genyen l ankò. 18 novanm men sa l ye jounen jodi a la, menm Akayè! Ebyen prezidan gang ki rele Jovenel la paka ale tèlman nèg yo fini ansanm avèk peyi an. 10 ans aprè, nèg yo se grangou, mizè, chomaj, lavi chè, ensekirite, gang toupatou. Se sa yo pote pou nou. E jodi a nou vin mande kote pèp ki te la 86 lan? Kote pèp ki te la 204 ki te dechouke blan ki tap malmennen yo? Eske nèg sa yo pa fè pi mal ke makout ki fè yo rete la nan figi moun? Mwen menm nou soti la nan okazyon 218 lane depi kreyasyon drapo sa a pou n di kesyon referandòm Jovenel ap pale a blag. Pa gen sa pyès. Kesyon eleksyon Jovenel ap pale a blag pa gen sa pyès, kesyon Jovenel panse aprè sa li pral fè ti paskout bay Martelly, bay parèy li yo pa gen sa pyès. Pase nèg yo fin fè règ gagòt yo nan kès leta a epi yo leve yon bon maten yap fè yon konstitisyon taye sou mezi pou yo pa al reponn kesyon lajistis pa rapò avèk ansanm masak yo fè sou Bèlè lakay mwen, pa rapò avèk ansanm masak yo fè Lasalin, Tokyo, Riyèl Desalin, pa rapò avèk gagòt yo fè nan lajan Petro Karibe, pa rapò avèk gagòt yo fè nan kès leta a. Donk yo fè yon konstitisyon, yo mete yon ti atik. Ki pou pwoteje yo, epi apre sa pou yo pa al rann kont avèk pèsonn moun. Vè kè lè? Jodi a nou mande pèp ayisyen an. Ou wè tout moun k ap pale kesyon, enben, depa òdone yo, nou menm se nan dechoukay ke nou ye. Malandren sa yo, e dechouke pou dechouke yo. Nèg yo pa ka pran yon peyi nan mwens ke dizan pou yo fè l sa. Men m pi fistre toujou, lè m gade mwen ayisyen ap gade vagabon sa yo nan je. Vagabon k ap woule bèl machin avèk lajan ou, epi ou nan grangou ou menm. Vagabon k ap woule, ki gen bèl kay avèk lajan ou, ou menm ou nan grangou ou menm. Vagabon k ap byen fonksyone. Epi ou menm ou nan grangou epi wap gade yo nan je alòske nèg sa yo pou mal yo fè peyi a se rache Adje Yon sèl bagay mwen menm ap di nan sitiyasyon peyi a ye jounen jodi a la chak grenn moun dwe pran responsablite yo pran responsablite yo pou nou di malandren sa yo yo pa ka rete nan tèt peyi a la ankò e sa k fè nou menm nou sòti gade dyaspora yo nan onzyèm depateman an yo pa gen pwoblèm dlo yo pa gen pwoblèm kouran yo pa gen pwoblèm manje yo pa gen pwoblèm travay alòske Yo leve kanpe pou yo di Jovenel pa ka rete la. Alòske nou menm, nou an Ayiti. Nou an Ayiti. Nou gen pwoblèm manje, nou gen pwoblèm dlo, nou gen pwoblèm kouran, nou gen tout kalite pwoblèm. Epi lè pou moun soti, w ap mande pou yo peye w. E sa fè maten an la, Viv Ayiti konfime prezans li avèk tout reprezantan l, tout dirijan l. E dezòmè, apati de mobilizasyon k pral fèt yo la, yon nèg ki pa la, konnen se djòb w ap ret tann nan men phtk. Yon nèg ki pa la, konnen se pòs w ap chache nan men phtk. Yon nèg ki pa la, konnen gon bagay wap fè anba anba paske misyon nou se kraze bagay ki rele referandòm nan se te yon plezi. Ebyen merci la famille se toujou yon plezi pou n avèk ou sou chanèl la pou n kapab enfòme ou anpe pli ta nap vini pou kapab vini avèk lòt emisyon pou ou paske gen anpil dosye dans la république kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.